Monchè yo fè m konnen se zòn Meyòt, anlè Meyòt ki te gen kilti sa, m tande gen nèg ki di m se kay se kay polisye nèg yo ap chache, apre sa gon lòt nèg ki di m son nèg ki gen yon materyo de konstriksyon anlè nan meyòt, nèg yo te sanble vin dèyè leve misye vin kidnape l, bon misye genlè fè replik yo touye misye, apre sa nèg yo nan travèse yo boule kay, yo genlè te vin fè fas kay ansanm avèk blende a, paske pandan m te kanpe talè a la m wè 3 blende. Mwen 3 blende pase desann. Ah m gon patnè m ki polisye la menn misye nan yon kay la men misye dim yo mete dife prèske bò lakay li yo mete dife a men misye pa rete nou kite akademi an ou moute pi wo bò anfas yon bar misye ye menn. Misye dim konsa men, misye polisye liye, misye dim konsa yo met yon dife tou pre lakay li la men. Misye dim gen de seri de bri bal lap tande, premye fwa li tande yo. Lè anba la li dejenere. Bonjou bonswa a chak grenn fanatik RL news ou sou chanèl manman penmba a depi se sa ki wè ak enfòmasyon nou toujou prezan bon yè popilasyon meyòt lan pa dòmi akoz bandi ki anvayi zòn nan e yap tire tribò babò. Ki vle di pa gen okenn zòn nan peyi Dayiti la a nan moman an ke yon moun kapab konnen li alabri sitou nan kapital peyi a. Men gen yon bèl bèl aksyon ki fèt nan Tomasen kote bandi ak zam te rantre lakay kòmandan Boyd lan ki se Xavier Seid malerezman yo jwenn ak zo grann yo nèg yo pa sòti an vi. Pap ka kite nou gade videyo a a yo chokan e nou bat bravo si chak lè bandi yo rantre lakay yon moun yo jwenn santans sa se sak pare pou yo M pa kache di nou sa y ap ralanti a chak lè yo anvi al fè yon zak malonèt. Nou pral pale de yon dosye yon dam ki viktim 20 desanm 2022 a kote se mennaj li ki tiye l. Enben se yè yo arete mennaj lan avèk tout konplis yo. Msye tiye mennaj la poukisa pou 1 milyon goud ak 1500 dola ameriken. Mennaj lan ki sa l fè? Li vann, li achte machandiz Li achte machandiz Repiblik Dominikèn pou l al revann, chak lè l vini se kay mennaj lan l dòmi mennaj lan rete wanamèt. Misye mete ansanm, li tiye malerèz lan, men misye pat konnen si yo tap kenbe li. Kisa k pase? E nèg sa yo aktyèlman la a yo dèyè baro. Enben fanmi m yo tanpri pa ale san w pa abòne ak chanèl sa a, ni tou pa bliye aktive klòch notifikasyon w, se meyè fason pou w kapab Rete konekte ak nou. Nan peyi Dayiti kounya la a pa gen zòn lelit ankò. Pa gon kote ou panse wap kapab rale yon souf sitou nan kapital peyi a. Nèg yo atake Meyòt kounya, Doko, Metivye, zòn sa yo se pa zòn ki alabri kounya la yon moun kapab di ou rete nan zòn sa ou konsidere zòn sa kòm zòn lelit. Zòn Meyòt gen anpil minis ki rete la, gen anpil moun ti kò bon k rete la. Menm jan avèk Laboul, Tomasen, Taraz. Men kounya la a se bandi yo ki gen kontwòl zòn sa yo. Doko genyen plizyè moun ki gentan kite kay yo, kounye a kiyès kap dòmi ladann, se bandi ak zam. Enben nèg yo gon sèl plan, chak jou yo anvayi zòn yo, kisa yap chache? Avan yo vin tabli kò yo, yo chache konnen tout polisye ki rete nan zòn nan pou yo tiye yo. Paske yo konnen si genyen polisye, polisye yo ap toujou la pou riposte a chak fwa yo fè yon zak. Malonèt. E sak fè operasyon an lanse se mache chache polisye, koupe tèt yo. Enben, moun ki dèyè zak malonèt sa yo se Vitelòm. Paske nèg Vitelòm yo, bandi sa yo pa mare sosis yo avèk lapolis ditou. E menm yè a sa tou, nèg yo, menm yè a sa tou nèg yo boule plizyè kay nan Wout Frère. Ki vle di, w ap fin fè ti kay ou, w ap fin redi achte siman, achte blòk, achte tè a ki koute yon. pakèt lajan pou fè kay nan peyi a enben kiyès moun kap paweze ladann se bandi ak zam lè yo pa dakò paweze ladann yo mete dife ladann ki vle di nan moman sa la mwen menm map envite popilasyon komin petyonvil la pou yo trè veyativ si genyen zòn nèg yo poko rive ladan yo pa fin panse nou pi alèz pase yon lòt paske bandi yo pa genyen baryè kounya lontan se te. Site Solèy, se te. Ba Dèlma, se te zòn anba lavil ke nèg yo t ap federe men kounye a la yo monte nan Petyonvil. Men mwen m te toujou di sa, anpil lòt moun te konn di sa, bandi yo, si yo pa mete yon fren ladan yo, menm kote nou konsidere kòm zòn lelit lan, yo genyen pou yo atake yo. Enben, lè w ap ko tande pale de Meyòt, w ap tande Taraz. Taraz se kote Ti Kwabon. Tomasen se kote moun ap byen viv. Eh ki plizoumwen k rete ladann li men kounye a pa gen sa ankò non sèlman bandi yo ap kidnape moun yo yap met dife nan kay yo konsa tou yo vini avèk tout madam yo avèk tout yo enstale kò yo yon kay ke ou pase yon pakèt mizè avan w konstwi l ebyen yon sèl jou yon gwoup endividi mete tèt yo ansanm yo mete dife dè nèg ki abroyo tou sal bon mwen menm map mande ki ki kisa kisa pèp ayisyen fè lap peye ou mèt tande tout sa w tande a se popilasyon an se mas pèp ki pi pa kapab lan Se yo menm ki toujou touche. Gwo palto yo k fin mete zam nan men nèg yo depi yon kakawèt voye la tout pati kite peyi a. Yo pran fanmi yo, yo pran pitit yo kiyès ki toujou rete nan soufrans lan se popilasyon an ki pi pa kapab lan. Antouka pèp ayisyen map toujou di nou sa e meyè desizyon nou kapab pran se pou nou fè prudans veye kote nap met pye nou konn kisa nap di konn ak kiyès Nap bay blag ebyen i menm yè lan tou nèg yo tal tante kidnape moun lakay kòmandan Boyd lan ki se Xavier Seïd men lè yo rive nan kay nèg yo yo monte sou retif yo jwenn nèg yo yo tiye nèg yo yo bat yo malerezman m pap ka kite nou gade video yo bon sa se yon bòn nouvèl a chak lè nèg yo al lakay moun. Se konsa yo resevwa yo, m pa kache di nou sa, nèg yo ap evite rantre kay moun. Men li pap janm konsa paske tout moun pa genyen, pa ka pote zam nan peyi a. Menm lè nou konnen gouvèneman an daprè yon lwa, bon m pa vrèman raple, konstitisyon peyi a yo fè konnen ou kapab defann tèt ou si tout fwa vòlè a vin lakay ou pou l tiye ou. Ki vle di gouvèneman ayisyen an lage nou de bwa balanse Nan degaje nou, si nèg yo vin rantre lakay nou, nou bezwen touye, nou touye yo, men si se pou yo menm ki pral ban nou sekirite, se lave men, siye atè. Bon nou, an nou pale de dosye dam ki viktim 20 desanm 2022 a. Enben dam sa mouri, kiyès ki tiye l, se mennaj li. Mennaj li se Gay Fedler. Yo te rankontre sou Facebook, yo renmen. Medam nan konn abitye al achte sendomeng chak li pral achte ki kote lal domi kay mennaj li ki se Gay Fedler lal domi lakay li wanament ebyen misye gwo kè pranl kisa misye fè li mete ansanm avèk yon zanmi li avèk 3 zanmi li pou asasine dam nan èske nou konprann mwen 1 milyon goud. Li jwenn avèk 1500 dolar ameriken men pou sa ou tiye dam nan. Enben kisa k pase youn toufe l lòt la kenbe pye l pou l pa fè bri aprè sa yo pran kò a y al lage l nan yon ravin. Ohh! Antouka peyi sa mwen menm m pa ka konprann, m pa ka konprann bagay sa, m pa ka konprann sa k ap pase nan peyi sa mezanmi. E pou lajan ou ti yon moun li fè w konfyans li vin dòmi. Men medam tou nou pa prudan mwen menm m pa pral di ke moun Facebook pa bon moun. M pa pral di ke pa genyen yon grenn gason oubyen yon grenn fanm Facebook ki se bon moun, paske yo mèt tande tout sa w tande, peyi an pa ka pyeje. Men an menm tan tou, Facebook tou se yon kote ki bay anpil moun ki gen move kè. Gen tout kouch moun sou Facebook. Ou rankontre avèk yon moun, sa pa, ou pa pran anpil tan, ou renmen avè l, jiskaske ou fè l konfyans pou al dòmi lakay li, aprè sa k te fin pase Evelyne Sincère la, Bon malgre sa w tande k pase a la, yo pap janm chanje, y ap toujou ale lakay jenn gason, fè yo konfyans anpil ladan yo. Bon gade nèg sa, potan, Guy Fedler. Se sa k fè kounye a m di nou bandi pa make nan figi moun. Pa al gade yon moun sou figi pou nou di ke moun sa s on bon moun li ye, m kapab avantire mwen avèk li, m kapab renmen avèk li, m kapab fè fwaye avèk li. Ou pa janm konn kiyès li ye. Paske moun yo san kè kounya akoz de fenomèn ensekirite a tout moun pwofite ap fè sa yo vle. Akoz de lajistis ki bani nan peyi Dayiti tout moun pwofite fè moun mechanste. Paske nèg la konnen depi l fin fè yon aksyon pa gen yon kote yo pral rele l. Paske ou ka konprann lè bagay sa pase depi 20 desanm. Depi 20 desanm yo tiye kilè yo arete nèg yo mas. Nèg yo pa t janm panse si yo t ap arete yo tou. Epa gen moun ki panse tou yo tap arete nèg yo. Antouka pèp ayisyen se veye ak kiyès moun nap pale, veye moun nap frekante paske peyi dayiti li menm li pratikman pyeje. Bon, se vreman tris paske nèg yo itilize yon fòm kounya pou yo fè kidnaping E nèg yo mete inifòm lapolis sou yo, yo debake a jij de pè, swa nan biznis ou, swa lakay ou, yo di w ke yo genyen manda. Manda pou yo fouye kay ou, oubyen pou yo fouye biznis lan, oubyen yo di w ke ou dwe, ou dwe DGI. Enben ou menm, ki wè se leta, ou ale, ou akonpanye nèg yo, pou al konnen ki sa w fè. Enben se la menm nèg yo kidnap ou. Ki vle di pa genyen okenn jan moun kapab viv nan peyi sa. Mezanmi frè ou moun ou gen posibilite pou lage pye w nan peyi sa, li te mèt te la sendomeng ou vini mwen tande tout sa w tande mwen menm ap toujou di w moun sa li pi bon li pi alèz lè yon moun vin la sendomeng se imigrasyon kap kouri dèyè w se pa bandi ak zam kap tiye w menm frè parèy ou dominiken an son lòt nasyon li ye li imilye w mwen ap gade se pwòp nasyon parèy ou a kap imilye w kap met dife sou w san w pa konn anyen nou menm jèn gason yo depi se kote nou konnen ki gen gang E se zòn pou nou evite paske bandi yo kounya la a, yo pa gen, yo pa gen okenn lwa sou tèt yo, yo fè sa yo vle. Sèl lwa yo gen sou tèt yo, se lè yo al nan afwontman yo mouri oubyen tou gon ti bagay ki fèt, gon operasyon k mennen epi yo mouri. Men aprè sa, nèg yo alèz, yo fonksyone byen. Anndan peyi Dayiti, bandi, yon bandi genyen plis, mwen m kapab di yon bandi genyen plis pouvwa ke yon senp sitwayen. Li gen aksè a lajan ameriken, li gen aksè al kote l vle, li gen aksè fè sa l vle, ou menm kote w ye a ou limite, gen kote w pa ka ale. E sa k fè, mwen menm m ap toujou di nou sa, se mèt kò ki veye kò nan moman sa la nan peyi Dayiti paske nou poko konnen kilè n ap jwenn yon solisyon ak fenomèn banditism sa. Antouka fanmim yo, se te avèk anpil plezi pou nou te enfòmew. Randevou an se pou yon nouvo nimewo enfòmasyon. Orevwa, a la pwochèn.